Hay papa! Ou menm ki te delivre pèp Izrayèl anba men Lèzejipsyen. Yo travèse Lamè Wouj a pye sèk. Ou meenm ki te fè Jonas soti vivan apre 3 jou l fin pase andedan vant yon pwason. Ou meenm ki te fèmen bouch lyon yo, Daniel tonbe nan fòs la men tout lyon yo te vin zanmi l, poukisa? Se pou fè lòt nasyon yo konnen kòman ou gran. Se pou te fè verite pawòl ou a blayi tout kote pitit ou pase. Frè m ak sè m, ou menm k ap koute m, se konsa, verite gen pou blayi sou tout teritwa peyi Dayiti sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Chak grenn Ayisyen gen pou konnen nan bon ti mamit kisa ki te pase 7 Jiyè 2021. Ou mèt rale kreyon w make. Medam, matmwazèl e mesye, FBI mete anba kòd 4 gwo pwason. pami yo responsab konpayi CTU ki te rekrite kolonbyen yo pou te vin touye prezidan an andedan chanm lakay li ansanm avèk 2 lòt men gon lòt grenn pèp ayisyen yo pa ba nou non misye se kiyès li ye e rapid rapid FBI fè konnen l ap bay yon konferans pou laprès pou di nan ki nivo dosye a ye m pral ba w detay. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou jan ti pwovèb kreyol la di jistis bondye se kabwèt bèf menm sil pran tan ou mèt tann lap rive kanmenm bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lot fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè. Pase la, m ap pase la, n ap rankontre. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se sentiwon Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Ayè m te wè w Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil Aktyèlman la nan peyi Dayiti depi w di 7 jiyè 2021 gon pakèt nèg se nan twalèt sèlman yo chita. Paske, yo wè FBI ap rive sou yo. Yo wè yo ap pran kòd. Yo wè sa yo te fè a, yo ap peye pou li. Frèzesè byeneme, anpil nan nou nan jou pase yo, nou ta poze tèt nou kesyon, Kisa k fè FBI poko mare responsab konpayi City you la divès reyinyon te fèt pou te rekrite Kolonbi yo pou vin touye prezidan. Tandiske Lèzetazini mare divès nèg ki te pete kouri kite peyi Dayiti, nou kapab site John Joel Joseph, nou kapab site Rodolphe Jacques ki t al kache an Repiblik Dominikèn. FBI desann vin pran yo. E tandiske, ou genyen Antonio Andriago, ti konpè sa a pèp ayisyen se li menm ki responsab CTU. Se li menm ki te rekrite kolonbyen yo. Men, misye tou gen eksplikasyon pou l bay. Kòman fè Lèzetazini kite grenn sa a la, epi l ap mache pran tout lòt deyò? Anpil moun t ap poze tèt yo kesyon, sa k ap pase konsa? E freze se byen eme, gen yon jounalis o Zeta Zuni Damerik, gen yon dezyèm eleman ki rele Arkangel Pretel. Ti konpè sa, pandan asasina prezidan Jovenel Moïse, li tap travay pou FBI. Men, sak pase ki fè ke FBI ap mache mare moun epi yo poko depoze lapat sou misye. Ebyen frèze sè byeneme, nouvèl la se ki sa, ebyen jounen jodi a pèp ayisyen, ajan federal ameriken, arete Antonio Andriago ki gon ti non Tony, pwopriyete siti you, yo mete anba kòd tou Arkangel Pretel, ansanm avèk Walter, pèp ayisyen. E jan w ap gade imaj sa a, ou kapab raple w foto mesye yo ansanm avèk pastè Christian Emmanuel Sanon. E ou kapab raple w tou nan jou pase yo, Lèzetazini Damerik pou m byen di FBI te debake nan peyi Dayiti, yo te vin chèche James Solages. James Solage ki te travay pou Lèzetazini nan yon moman. Yo te vin chèche tou Joseph Vincent, tip sa ki te travay pou DIE. Yo vin chèche pastè Christian Emmanuel Sanon. Yo vin chèche yon Kolonbyen, li menm ki te alatèt Frèzesè Byeneme ki tap met, ki tap monte operasyon. Yo ale ansanm avèk kat mesye sa yo Ozetazini. E rive yo rive ansanm ak yo, pa bliye lè w Ozetazini ou pa ka pè pale, pase ajan FBI yo la yo ap tande w fò bay bay la jan l te pase a pèp ayisyen. E depi w nan men blan an w oblije di tout bagay jan l te ye puiske fò w kolabore. Si yo ta ba w 300 zan prizon yo ap retire 150 pou ou. Donk, nan peyi Dayiti, nèg yo kapab toujou te pè pale puiske w konnen, a nenpòt ki moman, yo kapab pran w nan ti maflanga, yo retire lavi w. Ebyen, frè e sè byeneme, 4 mesye sa yo, yo mete anba kòd, m pa kache di w, fè kè vakabon ap sote pip pip nan peyi Dayiti. Donk, aktyèlman la a, e Dimitri Vorb poko fin oke. Non l poko fin ok, l poko ka di l tèt frèt. Boulos poko ka di l tèt frèt. Paske raple w, frè se sè byeneme dènye twit misye te fè sou dosye Jovenel Moise. Bon m di i e, se kwa listwa? E raple w, òm dafè Boulos pete kouri kite peyi Dayiti alavèy asasina. Sa k pase? E ou raple ou mesye sa yo, yo te di ou yo ap konbat Jovenel Moïse jiskaske yo pa kapab, pwiske yon konba rete yon konba. Donk, frèzesè, aktyèlman la a, bagay yo ekstrèmeman konplike nan la Repiblik, asasen yo pran kou, zo a kole nan gòj yo. li kapab soti kote l ye a, pou gen kouran nan peyi a, pou gen wout, pou gen lekòl, se moun sa a ou chwazi asasine, ebyen m pa kache di w, kafe w ap koule ak ma, kèlkeswa kote w al kache, ebyen lanati ap frape w e jistis Bondye ap rive sou w e aktyèlman la a, se sa k kòmanse fèt nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye nou gen ansanm avèk nou, Stanley Lucas, donk. Youn nan frè a kap batay anpil pou Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis e pou peyi Dayiti li menm ka konnen yon lòt gou puiske pandan divès deseni pèp ayisyen nap pase mizè nan peyi a nap di bonswa ansanm avèk Mesye Stanley e donk jounen jodi a ankò yon lòt fwa se yon plezi pou nou rekwaze puiske nou konnen genyen 4 gwo towo yo mete anba kòd nan peyi Lèzetazini Stanley rapidman salye popilasyon an e di nou kisa ou ka di nou sou dosye sa. Nou salye w Fouco, nou salye tout oditè yo e nap felisite w pou travay enòm ke w fè pandan 19 mwa ki sot pase a pou defann enterè pèp la pou defann lajistis. Donk, se yon plezi nou la a pou nou reponn a kesyon ke w genyen yo. Sa fè plezi. Donk, jounen jodi a, Mesye Stanley, FBI mare 4 nèg. Men, sa ki atire atansyon nou se ke yo site non 3. Gen youn, yo pa site non l. Donk, Kòm mwen konnen ou se moun ki gen achiv anpil, fon ti rapèl pou popilasyon an sou chak non sa yo yo bay e kiyès ou panse dènye non an ta ka ye e poukisa yo pa bay li tou? Kòm etan done ou fè anpil eksperyans ansanm avèk Lèzameriken. E fò tout moun sonje ke lè asasen yo al touye prezidan le 7 jiyè, se yon operasyon klandesten ke yo fè. Nan operasyon klandesten an, te gen 5 konpozant. Premye konpozant lan, se pèsonèl apre de 20 milyon dola ameriken yo monte pou fè operasyon. Dezyèm konpozant lan, se enfiltrasyon ke yo fè nan anviwon prezidan Jovenel Moïse anndan polis nasyonal la e nan sektè politik lan pou yo ka fè asasina a. Twazyèm konpozant lan, li rele eksfiltrasyon, sa vle di ke lè yo fin touye prezidan an, yo te dwe fè sòlda Kolonbi yo kite peyi a an ka ti minis an pèsòn pa okouran. Se paske pèp la te sòti le 7 jiyè, se pèp la k mare sòlda kolonbyen yo ki fè ke asasen yo pat ka rantre nan palè nasyonal, depi lè sa a plan nèg yo, plan asasen yo katiye. Katriyèm konpozant lan, se sa yo rele pwopagann pre-operasyonèl. Sa vle di ke tout manti yo tap bay sou Prezidan Jovenel Moïse nan radyo an Ayiti e sou jounal aletranje, objektif pwopagann pre-operasyonèl lan se te ke lè yo fin touye prezidan an, yo te panse ke pèp ta pral pran lari e pou bat bravo. Pi gwo sezisman yo pran le 7 jiyè, se ke se pèp la k sòti k al mare moun yo, donk pwopagann pre-operasyonèl la echwe. Pèp la te konprann de kisa prezidan Jovenel t ap pale nan kad pwojè ke l t ap fè, kontra ke l koupe e nan menas ke l te di ke l resevwa. Ou sonje lè prezidan an di gen moun ki rele l ki di prezidan si w pa kite afè kouran sa a, y aura mort d'homme. Efektivman. Epi senkyèm konpozant lan se pwopagann pòs operasyonèl. Donk lè yo fin touye prezidan an, te gen yon kanpay manti e envan e istwa yo te dwe fabrike pou sal kadav prezidan an, madanm ni e tout moun k ap mande jistis. Nan kad pwopagann pòs operasyonèl lan, te gen istwa tankou yo jwenn 54 milyon kay prezidan an, se manti. Apre sa, lè sa echwe yo vin di a s on afè dwòg. Se manti. Apre sa yo di Martine gen kesyon pou yo pou l reponn. Lè yo wè sa pa ka mache, yo vin di Martine gen kesyon pou l reponn nan afè Dorval la. Erezman nan sètifikasyon jij yo, nou wè jij Rickenson Edumé vin eksplike kòman Guerdy Blaise, yon avoka k ap travay pou Dimitri Vorbe touye mèt Dorval. Sa echwe. Apre sa yo vin ak kèk lòt manti ke nou tout tande la, Jovenel pap jwenn jistis, wè pou dekouraje moun. Donk an fonksyon de 5 konpozant operasyon klandesten ki touye prezidan an, gen 2 eleman pou gade, eleman nasyonal yo e eleman entènasyonal yo. Donk ann antre nan entènasyonal la pa rapò a kesyon ke w poze a. Nan blan ki touye prezidan an, ou gen blan ameriken, Nan mitan blan ameriken yo, se nèg ke nou te kòmanse pale de yo gen apeprè 4 semèn. Nou t ap poze kesyon nan radyo e ann Ayiti e sou YouTube yo, kijan fè 19 mwa aprè, ameriken yo poko arete Arcangel Pretel, yon nèg ki t ap travay pou FBI, se li menm ki t al cheche sòlda kolonbyen yo e se li menm ki touye prezidan an pandan l t ap travay pou FBI. E se menm FBI sa a k al chèche 4 moun Ozetazini. Dezyèm kesyon nou te poze, nou di, poukisa ke Ameriken yo ki enplike nan touye prezidan an, jij ke yo mete sou dosye a, lè gen yon seri de kakachat ki kòmanse sòti, jij lan kòmanse klase tout kakachat yo, tout dosye yo sekrè? Depi lè sa a, plim sou do nou monte. E menm lè nou bat bravo pou kat arestasyon ki fèt jodi a, yo arete Antonio Intriago ki nan CTU, yo te arete Walter Ventemilla, yo arete Arcangel Pretel la. Men vrè non Arcangel Pretel la se Gabriel Perez li. Arcangel Pretel la se non misye itilize. Paske etan done ke misye ap travay pou FBI, gen de operasyon sekrè ke moun nan ap fè, l oblije bay yon fo non nan operasyon sekrè sa yo. Se pou w pa al cheche vrè non ni. Wè, e lè w nan tip de pwogram sa yo ki rele Witness Protection Program, yo ba w yon lòt non pou moun pa rekonèt ou. Wè? Donk, vrè non misye, Arcangel Pretel la, se Gabriel Perez. Donk, jounen jodi a, fò w pa bliye ki èske Gabriel Perez la ye, misye se yon Ameriken koulye a, men, misye se yon nèg ki te travay nan yon seri de pwogram anti-narkotik nan Cali, Kolonbi. Misye travay pou FBI Te gen yon ka nan New York an 2015 kote yo te arete de moun FARC, se misye ki te al temwanye pou FBI elatriye. Donk sa vle di ke misye se yon nèg ki konekte bò isi an. Anpil. Donk, lè w vin gade foto entènasyonal la, li pa gen ameriken an sèlman ladan l. Li gen Kolonbyen yo, Prezidan Ivan Duque, akoz de entelijans militè e Direksyon Nasyonal Entelijans e Pwokirè ki te fè ankèt Kolonbi, yo te vin dekouvri yon gwoup WhatsApp kote tout sòlda yo t ap echanje antre yo. E sòlda yo, depi anvan yo te deplase, yo te konnen se touye yo pral touye prezidan an. Donk, sa te klè pou yo kòm misyon, se sa yo te genyen kòm misyon. Men an menm tan tou, toujou nan anbranchman entènasyonal la, Fò pa bliye ke apre krim nan, Leta ayisyen voye 2 lèt bay Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Antonio Guterres. Yon lèt ki te voye 19 jiyè 2021, yon lòt yo te voye 3 out 2021. Nan 2 lèt sa yo, Leta ayisyen di Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Monchè Sekretè Jeneral, lè yo te touye Premye Minis Liban an, Nasyonzini te mete yon tribinal spesyal pou al ankete e idantifye premye minis Liban an. E tribinal spesyal sa a, penal sa a, li te idantifye tout otorite nan peyi Lasiri ki te responsab de krim nan. Nou di fè menm bagay la pou Ayiti. Depi 19 mwa, madan Lalime ap bloke l. Donk kesyon nou dwe poze tèt nou, èske madan Lalime enplike dirèkteman nan krim nan oubyen li te okouran l kite sa pase? Men, nan blan yo toujou di kote ameriken sa w pou w gade. Sa vle di yon enstitisyon prestigyez tankou FBI, men l gon moun k ap travay pou li ki enplike nan touye prezidan lakay nou, kesyon ke w dwe poze, ki jan fè sa rive? Donk gen de bagay pou analize lè sa a. Nèg yo reyisi enfiltre palè nasyonal, kòmandman polis lan, pou y al touye prezidan lakay nou, sa fè on akò ke Lèzetazini te siyen ant Preval e Sekretè Deta Madeleine Albright an 1997 pou te fè on bon bagay ki te konbat trafikan dwòg. Se avèk akò sa a yo itilize, asasen yo itilize pou al fè krim nan. Donk, lè w fin fè on analiz an pwofondè, ou gade jan krim nan fèt, gen eleman FBI ladan, gen eleman DEA ki arete ki ladan. Efektivman. Donk, kesyon ke w vin poze tèt ou, e lè w gade tweet John Joel Joseph te fè 6 fevriye 2021 an, paske misye te nan tantativ touye prezidan le 6 fevriye 2021 ki te echwe, e misye pral nan touye prezidan le 7 jiyè. Lè w al gade tweet lan ki sou kont li, John Joel Joseph di w konsa ke e kontak li genyen nan Depatman Deta ba l fe vè pou l al pran prezidan an depi le 6 fevriye 2021. Donk jounen jodi a, lè w se yon nèg ou konn bò isi a, premye bagay ke w vin dekouvri, ou vin dekouvri ke nan krim ki fèt la, Prezidan Dèzetazini, Joe Biden pa okouran, Sekretè Deta Ameriken an, Antony Blinken, pa ladan l, donk ou vin poze tèt ou kijan yon bagay konsa fè fèt. Gon bagay yo rele Ozetazini Deep State. M pa konn kijan pou m tradui l an kreyòl. M pral eseye eksplike oditè a. Trè enpòtan. Se yon seri de gwo zotobre ki anndan Leta ameriken an. Yo gen de gwo koneksyon politik e ekonomik de moun ki te nan Leta ki pa nan Leta ankò. epi yo gen enterè nan yon seri de peyi, y ap sèvi a eleman ke yo gen kontak avèk yo anndan gouvènman ameriken an pou al regle bagay nan yon seri de lòt peyi. Efektivman. Se menm mesye sa yo ki t al fè tantativ pou touye 2 moun an Bolivi. Se menm mesye sa yo ki vin fè tantativ e efektivman touye prezidan lakay nou. Donk jounen jodi a, menm lè arete 4 nèg sa yo ki son pwogrè, bagay ki pi enpòtan pou nou an Ayiti, fò n jwenn ki gwo blan Ozetazini ki nan politik, ki gen enterè ekonomik an Ayiti, ki pase pa dèyè san prezidan ameriken an pa okouran, san sekretè deta ameriken an pa okouran, k al sèvi a eleman sa yo k anndan leta pou touye prezidan lakay nou. Koulye a, onivo nasyonal tou, w ap gade yon bagay ki trè enpòtan onivo nasyonal, Jij inite a, paske jij ki la a, Waltè Wesè Vòltè, se Pòl Deni ki sòti nan inite ki nonmen li. E misye vin trayi tèt li nan enfòmasyon ke l al bay Wendy Phèl. Li vin montre klèman se pa ankèt ke l ap fè, se yon ajanda politik. Ajanda politik misye a trè klè. Sakrifye kèk ti ezekitan, gwo oligak ak politisyen ki touye prezidan an, inosante yo. Donk, w ap remake e kesyon ke nou dwe poze an Ayiti ki trè enpòtan, pou ki sa depi 19 mwa se ti ekzekitan yo yo fokis sou yo, gwo oligak a gwo politisyen ki enplike nan krim nan, Reginald Boulos, Dimitri Vob, Jean Marie Vob, pou ki sa m site non yo? paske depi le 9 jiyè, lajistis te voye papye ba yo kòm moun ki enplike nan touye prezidan an. Yo pat prezante. E se pou rezon sa a ki fè ke Dimitri Vob pral voye avoka li, avoka Sogener a, Berto Dorcé, minis de la jistis, pou l te fè manda sa yo disparèt, pou l te sabote ankèt sou lajistis la e mete yon jij inite, e an menm tan ede l fè kòb anndan leta a. Donk sa vle di ke an aval, sa vle di nan peyi Dayiti, ou wè a ki pwofit le krim, oligak Petyonvil, politisyen inite tankou Ariel Henry, Badio Joseph, John Joel Joseph, tèt phtk, Michel Martelly, a bofrèl Kiko Sen Remi ki enplike nan krim nan. Men an amon, isit o Zetazini, ou wè se de gwo zotobre ekonomik ki nan deep state lan, objektif yo se de moun ki se de blan ke yo ye ki fè pati de elit globalis kowonpi an, moun sa yo, yo bezwen vin vòlè sa k anba tè peyi Dayiti, sa vle di lò, iridyòm, boksit, gaz natirèl avèk yon bagay ke yo rele tè ra la. Tè ra la ki sa li ye oditè? Se nan tè ra la ke w jwenn tout eleman pou fè telefòn selilè, pou fè satelit, pou fè machin elektrik Kore ap fè yo. Se de bagay ki vann trè chè, men an menm tan ki kreye de gwo dega anviwònmantal. Donk blan globalis kowonpi a, enterè pa l, se te kraze prezidan an, paske l t ap bati lame, paske depi Ayiti gen lame, ou gen kontwòl teritwa nasyonal la, blan globalis kowonpi a pa ka vin vòlè. Se sa, prezidan an t ap koupe tout gwo kontra anndan leta a, kote nèg yo t ap vòlè nan kouran, nan dola, nan konstriksyon wout, nan tout bagay sa a yo. Donk prezidan an vin yon menas pou yo o nivo, donk motif krim nan li dabò ekonomik. Ke l andedan avèk oligak e politisyen yo, ke l andeyò avèk blan globalis kowonpi ki nan tèt sa yo rele deep state la. Efektivman. Donk mèsi mèsi pou entèvansyon an men ou pa ba nou yon ti limyè non sou dènye non yo pa site paske yo di yo arete 4 yo site 3 men gon grenn yo pa site. Donk ti detay ou ka ba nou. Nou pral jwenn non an nou pral eseye jwenn non an pou ou men depi yo pa site l sa vle di gen de gen 2 enplikasyon ladan. Li gon enplikasyon de sekirite nasyonal e li gon enplikasyon politik tou. Donk se petèt pou 2 rezon sa yo. E fò w pa bliye isit Ozetazini kòman bagay sa yo ye, depi son bagay ki nan enterè nasyonal Dèzetazini, l ap rete sekrè. E fò m raple oditè yo 2 ti antesedan pou yo ka konprann. FBI te vin ann Ayiti lè te gen yon sòlda lame Dayiti ki rele Sincère Léus ki te touye minis de lenteryè a ki te nan prizon Roger Lafontant. FBI vin pran l, li te gen pou l remèt rapò aprè, depi l fin al a sòlda Sincère Léus lan, pa gen okenn rapò ki janm sòti. Menm jan tou, lè avoka Mireille Durocher Bertin an fevriye, mas 95, janvye 95, monte sou radyo Pòtoprens ap mande Prezidan Aristide, ki kote nan konstitisyon an ou jwenn otorizasyon pou fè 22 mil sòlda ameriken debake? Lè Aristide wè yo pral jije l pou wot trayizon, anvan bagay la pran vitès, li fè minis de lenteryè a fizye Mireille Durocher-Bertin. FBI te fè yon rapò sou li, li te fè ankèt, li te fè rapò, paske militè ameriken yo te ann Ayiti alepòk. jiska prezan yo poko janm ban nou l. E se pou sa sou dosye sa, depi ou wè pandan 19 mwa, si n pat goumen, nou pa tap rive la. E menm lè nèg yo fin arete 4 nèg sa yo, si n pa kontinye goumen, nou pap wè anba resif lan. Sa yo ban nou la e ti tèt resif lan. Manman kanbare siflan yo poko ban nou. Pase fò yo ba nou moun ki te finanse asasina pase jiska prezan yo nou jiska prezan moun sa yo se lòd yo pase yo di men sa pou yo fè men moun ki dekese lajan fòk nou konnen kiyès e fòk moun sa a peye pou sa l fè tou. E fò nou jwenn oligak ki finanse yo menm si nou konn non yo deja pa egzanp nou konnen Reginald Boulos, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb nèg yo enplike men depi asasina Eric Jean Baptiste lan Gon lòt oligak ki fin emèje, m pa di msye ladan l non, men msye ka enplike ladan l, paske msye te dwe leta 25 milyon dola ameriken pou APN ki te nan men l, msye te peye leta 3 milyon, prezidan an te mande rès 22 ou 21 milyon ke yo menm nan gwoup de boudon yo dwe a, kilè y ap vin remèt? Eske nèg sa yo finanse tou? M poko gen repons lan, men depi asasina non nèg sa yo fin site nan asasina Erik Jean Baptiste lan, jenou sou yo kòm lòt oligak ki patisipe nan touye prezidan an. Se pou sa, se goumen li ye wi tonton. Efektivman, donk fòk mwen di pa gen peyi san batay, epi si ou vle lapè tou, donk fò gen lagè, e fò byen prepare ou, pwiske jan sitiyasyon an ye la, fòk gen yon sakrifis ki pou fèt pou jenerasyon k ap vini an kapab konnen yon lòt Ayiti. E pou sa fèt, se nou menm ki deja la, ki deja konprann kòman sitiyasyon an ye, ki pou met pye nou nan dlo k pou travay pou ke moun k ap vini yo, ti piti dèyè yo kapab konnen yon lòt Ayiti. Donk la. E nan sans sa a, e nan sans sa a, e paske gen de bagay fò w rekonèt. Ou wè ou menm Fouco, m rekonèt mwen nan ou menm paske se yon bosal ke w ye. E alò ban m esplike moun yo. Depi nan lepòk de la koloni, te gen nwa bosal yo. Nwa bosal yo, yo gen yon ansanm de prensip, se pa byen materyèl ki fè yo. Se pa avantaj ni pozisyon ki fè yo. Bosal la, li kwè nan libète. Bosal la kwè nan endepandans, li kwè nan souverènte, li kwè nan otodetèminasyon. Lè m ap gade nouvo jenerasyon sa a, atravè ou menm Fouko, peyi a gen yon chans. Pase ke ou wè ou menm son bon bosal ou ye. Sa vle di gen de bagay ou pa negosye sou yo. Gon seri de prensip direktè antanke moun nwa ou pa ka negosye sou yo. E se pou sa, lè m gade ou menm kòm bon jan bosal, lè m gade Yanick, lè m gade yon seri de lòt moun ki sou rezo yo, ki menm bosal menm jan avèk nou, pa rapò a ti abolotcho k ap emèje yo tou, fò n gade yo tou, monchè peyi a gon chans. Aah lèm di w sa a, ou kòrèk. Edikasyon politik de pèp la ke w fè a, se pi gwo envestisman ke ou menm ou fè nan avni peyi a. Paske nan emisyon kote w ye a, se yon emisyon de fòmasyon e de edikasyon politik, se yon emisyon de karaktè, se yon emisyon de souverènte, se yon emisyon ke papa endepandans yo kap gade w yo kontan de ou frè m, sè m. Efektivman. Paske Pa bò isit nou toujou di l e n toujou byen eksplike fanatik yo, si w pa envesti nan moun, ou pa ka gen peyi. E jounen jodi a nou kapab gade, son ekip moun te kapab di, yo rive nan laj pou yo pran retrèt. Moun sa yo se konsèy yo ta sipoze ap bay lajenès. Ou gade ou wè, yo ap fè pi mal. Donk lò gon pakèt bann granmoun sinik konsa, ou lage yon peyi nan men yo, On pakèt moun ki pral mouri, ou mèt tou konnen peyi a transfòme an an simityè, ou mèt tou konnen son mòg ou gen se kadav sèlman wap konte nan peyi sa. Pase ke jounen jodi a nou kapab di, peyi Dayiti son peyi ki rich, an menm tan son peyi ki pòv. Sa k pase se ke nou konnen nou gen anpil bagay anba tè nou. Sa nou klè sou li. Men, si nou pa envèsti nan moun, pou ke moun yo gen ase de kapasite ansanm avèk konesans, nou pa envèsti nan fòs kolektif la. Menm jan, menm jan Katar a Salvadò fè l. Egzakteman. Donk, gade Katar jounen jodi a, se paske yo envèsti nan moun, moun yo gen kapasite pou yo eksplwate sa k anba tè a. Donk, sa yo fè nou nan peyi Dayiti, non sèlman, Yo mete nou dèyè barikad ba nou zam wap gade nou peyi mesye 37 lane wap gade majorite ti jèn soti 18 pou rive 25 lane tout se zam sèlman yo gen nan men yo sa montre ke otorite nou yo se nan gang sèlman yo envesti si yo te envesti nan edikasyon tap gen anpil konkou ki tap fèt ou tap wè yon klas entelektyèl kap monte ou tap wè yon klas moun gade nou kap avanse ou te kapab di ebyen politik la rapidman gon nou gen pakèt nouvo tèt kap rantre la dan ou tap di waw la a gon son ou gon peyi ki an vwa de devlopman paske ou gon ekip teknisyen kap monte men ou kapab wè menm moun ki te la an 1987 yo se yo menm ki toujou la imajine w yo fin fon konstitisyon an n pran ka prezidan jovenel moise mesye yo fin pete koken yo di mateli fè eleksyon an l pa bon Pou ki sa yo di eleksyon an pa bon, se pou yo te kapab jwenn tranzisyon. Lè yo fin jwenn tranzisyon, donk prezidan Privert te genyen 120 jou pou l degaje l pou l fè eleksyon, li chanje fèy de wout la, li fè 1 an. Nan 1 an sa a, 4 kontra siyen. Pou konbyen milya de dola? 4 milya, 4 milya 500 milyon dola ameriken. Egzatteman. Donk kantite lajan sa a, se lajan taks mwen, se lajan taks ou, se lajan taks chak grenn Ayisyen. yo ranmase. E, apre ke yo fin siyen kontra, Prezidan Jovenel Moïse elu. Malgre yo te di l pa t bon premye fwa, se te zonbi epi, bon, vip pip Prezidan, bon. A Prezidan pa nèg yo sou pouvwa a, pandan nèg yo kontwole tout ministè, tout leta a, Prezidan Jovenel kale yo a tout leta a nan men. Efektivman, e ou kapab wè, malgre se yo k te fè eleksyon. Se yo menm ki bay rezilta eleksyon, apre sa yo ap di w prezidan an pa t bon. Eske w wè kòman nèg yo koken? Sa vle di, se menm yo menm depi 1900 jamè k ap fè betiz nan peyi a paske yo pa moun, yo pa de vrè lidè, se sou de esklav volontè. Efektivman, e depi w wè w ap batay pou jwenn pouvwa san eleksyon, ou pa fouti moun nan lavi w. Depi w pa deside pase pa chemen ki legal la, ou pa fouti moun. E lè konsa, ou prè pou fè tout bagay nèt, ou prè pou vann peyi w, ou prè pou siyen vye kontra paske ou jis vle chèf pou tout tan. Ou pa deside pase pa chemen legal la, ebyen lè sa a, m pa kache di w, lòt nasyon ap toujou mete pye sou kou w. Donk, jounen jodi a nou menm an tanke jèn, nou pran angajman pou nou di, fòk ke nou mete men nan batay la. Nou pa ka di Ayiti pa ofri nou anyen, paske kelke swa kote nou rive dan le mond, n ap toujou rete Ayisyen. E menm si n ta chanje nasyonalite, ap toujou gon orijin Ayisyen k kole dèyè l. Donk, kèlkeswa kote ou ye sou latè, san Desalin ap koule nan venn nou. Donk, se nou menm ki dwe Ayiti, Ayiti pa ka leve pou l chanje, se nou k pou chanje peyi Dayiti. Donk, pa rapò avèk sa peyi ap konnen jounen jodi a, se jenerasyon jounen jodi a k pou travay pou demen. Paske, si jodi a pa travay pou demen, ou pa ka espere peyi. E si ke nou gon ekip granmoun jounen jodi a, nou pa batay pou n mete yo yon kote. Donk, yo toujou, nou toujou ap di, yè te pi bon, enben ou pa ka espere demen ap pi bon pase jodi a, puiske moun ki la jounen jodi a ap esplike w ke sou tan Duvalier bagay la te pi bon pase sa. Ann avanse non Stanley. E, e jenerasyon k ap vini la a, ou menm k ap tande Fouco la a, fò w pa bliye fò w konprann byen ki sa menas entèn yo ye e ki sa menas ekstèn yo ye. Efektivman. O nivo ekstèn, gen 3 kategori de blan. Nan 3 kategori de blan yo, gen 2 ki reprezante yon menas pou nou. Blan globalis kowonpi an ki bezwen vin vòlè tout sa ki genyen anba tè peyi Dayiti. nou te di l talè a, iridyòm, gaz natirèl, boksit, lò, tè ra, elatriye. Gade kijan yon bato vini lotrejou nan Jeremi, yon bato lopital, l akonpaye de 2 fregat, 2 fregat yo ap fè eksplozyon anba lanmè a, pa gen moun ki ka vin di ki pwospeksyon ke nèg yo ap fè. Si nou te gen lame, nèg yo te ka fè sa? Yo p ap fè sa. E sa k fè sa, se paske ou gen yon ekip moun ki la. Depi 1900 jamè se bay koudeta touye prezidan pou yo kapab pran pouvwa. E depi ou ilegal, depi ou ilegal gen de frekansite ou pa ka fè. Ou pa ka di non, ou pa fouti di non paske ou pa legal. Paske si peyi a gon prezidan, m pa kache di ou, gen de kèk aksyon ka pase aktyèlman la nan peyi dayiti. Nèg yo pa ka fè paske gon prezidan ki legal. ki lejitim, men lè yo konnen gon premye minis non l site nan touye prezidan, a nenpòt ki moman yo ka di nou sonje sa w te fè, efektivman w lè konsa ou gon yon premye minis popetwèl pa gen okenn desizyon l ka pran, paske li gen vye dosye. Dezyèm kategori blan ki reprezante yon menas pou ou, se blan rasis lan ki gon pwoblèm avèk ou, Depi w fin fè labatay de vètyè, w al kraze fondasyon sistèm esklavajis mondyal la. Efektivman. Blan rasis lan, e nou menm Ayisyen, nou pa dwe, sitou bosal yo, nou pa dwe janm souzestime sa. Blan, blan rasis lan ki nan KKK a, Ku Klux Klan, se òganizasyon yo Ozetazini. Jis jodi a, depi 219 an, l ap analize, li pa ka konprann kon ti peyi piti konsa, ki sa nèg nwè sa yo gen nan DNA yo pou reyisi kraze fondasyon sistèm esklavajis mondyal la. Non sèlman blan an wè ou kraze sa, se ou menm ki voye sòlda avèk zam bay Boliva kal libere Perou, Bolivi, Kolonbi, Venezoyla, Ekwatè, Panama elatriye. Se ou menm kal goumen an Amerik Latin, Gwatemala, Meksik. La a Florida, Biassou al alye l avèk Endyen Seminòl yo ap goumen a blan pou defann enterè Endyen Seminòl yo. Se ou menm kal libere peyi Lagrès. Pou endepandans amerikèn, yo jwenn ankò sòlda nou yo nan la batay de Savana k ap goumen pou endepandans amerikèn. An 1812, lè anglè yo voye yon ekspedisyon militè pou vin reprann Lèzetazini, prezidan nou voye sòlda ayisyen al goumen nan sa yo rele la batay de Chalmèt. Blan rasis lan pa ka konprann sa. E se pou sa jounen jodi a, blan rasis lan, pi gwo alye ke l genyen pou eseye toupizi nou, li rele Luis Abinader e yon ti minorite rasis de 3 pousan ki egziste an Repiblik Dominikèn. Donk menas ekstèn sa a, fò w konprann ni byen. Gon twazyèm kategori de blan, blan sa yo ka chita sou yon tab avèk li negosye pou gen yon kreye yon sitiyasyon ganyan ganyan. Donk 3 kategori de blan sa yo ki egziste a, gen 2 ki son menas pou nou. o nivo entèn, gen 2 kategori ki son menas pou nou, gen youn nan kategori yo ke ou sot rale sou li la, ki se politisyen ki gen zanno kay òfèv, ki pa ga gen eleksyon, ke 2 kategori blan sa yo itilize pou kreye pwoblèm nan peyi Dayiti, e pou gen oligak Petyonvil yo, ki se menas entèn ke ni blan globalis kowonpi an, ni blan rasis lan toujou apiye sou yo pou vin kreye sa nou genyen jounen jodi a nan peyi Dayiti. Gang ke nou genyen, nan rasin gang ke w genyen nan peyi Dayiti, se oligat Petyonvil yo k ap telegide yo atravè yon seri de politisyen kowonpi e asasen. Donk jounen jodi a, ou dwe konprann menas entèn nan e menas ekstèn nan. Bon m di w yon bagay, donk pa rapò ansanm avèk dosye asasina prezidan Jovenel Moïse k ap mache, donk gon seri de moun nan peyi a ki patisipe nan finanse asasina a. Imedyatman, donk nou swete ke lajistis nan peyi Lèzetazini kontinye frape. Ou pa wè yo fè mandat ki te soti 9 jiyè pou yo di parèt erezman n te kenbe kopi yo si n pa t kenbe kopi yo n te pran wi. Nou te pran. Donk imedyatman yo arive sou mesye sa yo gon seri de gang nan peyi a k ap kout bal tout lasentjounen ou p ap tande yo se kòm si gang yo ap disparèt on maten. Lè w pran 53 gang nan zòn metwopolitèn nan si yo bay afilyasyon yo kwè izo Fantom 509, nou konnen afilyasyon e Dimitri Vob, nou konn ki chantè ki konn al pote mesaj pou Dimitri Vob bay Izo 5 segond, nou konn 3 komisè avèk yon enspektè ki nan kowòdinasyon Fantom 509 e a ki majistra Pòtoprens ke misye jere yo e ki senatè de lwès ki ladan yo e Vitelòm li bay detay sou afilyasyon l avèk sdp, Rika Pyè, Andre Michel, Nenel Cassy, Ariel Henry, etc. Lanmò 100 jou nan videyo ke l gen sou YouTube, li di kiyès ki ba l gali l yo pou l te monte gang nan. Sa vle di ke 53 gang ki la yo, se yon detay ke l ye pou wè a ki politisyen e politisyen sa yo, ki oligak ke yo restavèk. Sa vle di ke sa m ap di w la a, depi gen yon gouvènman serye ki pa nan gang, e ki gen volonte politik, n ap kraze gang yo an 4 mwa. Men fò pa bliye ke si nou dwe pran wout chanjman an, nou dwe swiv pa egzanp wout Salvadò fè a. O Salvadò, yo mare 3 ansyen prezidan ki nan gang, gen youn ki kouri sove, yo mare oligak ki te nan gang yo, politisyen de goch ki te nan pati FMLN ki te nan gang, yo mare yo, politisyen de dwat ki te nan gang, ki te nan arena, yo mare yo. e tout gang yo, yo touye 4500 e yo mete 41 mil nan prizon. Jodi a lakay nou, nou gen 3 ansyen prezidan ki nan gang nou pè mare yo. Nou gen oligak ki nan gang nou pè mare yo. Nou gen politisyen anakowopilis ki nan gang nou pè mare yo. Si nou pa ka mare tèt gang yo, ki jan nou pral mare ti gang kafè a? Nou pap kapab, nou pap kapab, se lave men si atè. E menm jan an tou, e moun sa yo se yo k toujou ap mande entèvansyon militè a chak fwa yo wè enterè yo menase paske pou ke yo jwenn sa yo bezwen yo pa vle peyi a stab paske son seri de moun ki fè milyon nan ensekirite nan enstabilite. E fouco, se la pou gade jwèt koken madan lalim nan wi. Paske se madan Lalime ki fasilite pou SDP bann nèg sa yo monte gang yo ant 2018 e 2021 pou yo te mete prezidan an atè jiskaske yo rive touye l. Gade depi rezolisyon 2653 a fin pase depi 5 mwa, Pa gen okenn oligak ki kreye gang de 2018 a 2021 ki nan touye prezidan. Pa gen okenn politisyen sdp ki te konn sèvi a gang yo nan peyi lòk pou atake lapolis. Pa gen okenn oligak ki te fòme Fantom 509, ki atake FAEF, ki atake ona, ki atake ministè finans, lajistis, primati. Youn ladan yo poko ni sanksyone ni anba kòd. Sa montre ke madan Lalim enplike nan touye prezidan e l enplike a nèg yo. Humm. Antouka, kòm jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si l pran tan, l ap pot bon nouvèl. Men, ou kapab raple w nan jou pase yo, FBI te vini nan peyi Dayiti, yo ale ansanm avèk 4 nèg. Mesye sa yo ki te nan penitansye nasyonal, ki enplike nan touye prezidan. Donk, epi nou wè, touswit apre yo fin ale ansanm ak yo, epi rapidman nou wè, yo arete responsab e konpayi ki te rekrite. mèsenè yo, kisa w ka di nou sou dosye sa? Aye di ke nou mennen nèg yon kote, y ap chèche yon twou pou yo chape, yo pa ka chape. Ok. Se sa goumen ke nou mennen 19 mwa, se la l mennen nou. Aye di ke se nou k mennen nèg yo, nan direksyon rezolisyon 2653. Yo vle chape ladan nou di nou pap chape fò ban nou tout. Nan ankèt sou asasina prezidan Jovenel lan, kòman ou vle yon jij ap entèwoje prizonye an Ayiti epi nan moman ke jij lan pral fè sa yo rele konfwontasyon epi se nan moman sa yo kouri vin pran nèg yo an katimini. Bon, sa te parèt yon ti jan biza. Lè nou kòmanse pale, n ap diskite sou rezo yo, ki jan fè yo poko arete Arcangel Pretel, ki jan fè yo poko arete Indriago, ki jan fè yo poko aprè 19 mwa, nèg yo kouri arete nèg yo. Koulye a, lè yo arete yo, nou vin wè pi klè ke nèg sa yo, pwason, gwo pwason yo, y ap eseye pwoteje. Se pou sa match la bèl wi. Lè m di w match la bèl, pouvwa li bèl, li gwo. E nèg yo bliye ke se Ayisyen nou ye. Nou menm Ayisyen e Ayisyèn, Lè nou mòde n pa lage. Efektivman. E gen anpil, gen anpil, gen anpil travay la. Wi, gen anpil travay ki fèt la pou ke yo deviye batay la, pou yo vire l, pou yo wè kòman yo te kapab. Efektivman, pase gen anpil moun k ap fè divèsyon, gen anpil moun. Wè menm lè nèg yo vini, y arete 4 nèg sa yo la. Sa vle di ke se konkou m ta di w nou sòm a la 25 èm minit de je de la premyè mitan. Se yon match 4 mitan li ye tande. Efektivman. Donk jiska prezan la a se nan premye mitan nou ye toujou. 25 èm minit de je de la premyè mitan. Sa vle di ke gwo blan ki kache dèyè Nèg la konnen konstitisyon an byen. Epi pou bon maten, se pou montre w kòman yo esklav la wi. Non m pa dakò avèk ou la. E ban m eksplike w poukisa m pa dakò avèk ou. Ok, m ap koute w. Pierre John Joël Joseph. Misye se t yon chèf de gang Site Solèy ki t ap opere pou nèg yo pandan operasyon Bagdad. Ok, ok. Koulye a, pandan operasyon Bagdad ap fèt, misye t avèk Dread Vilmé. Fouco. Eske w konnen kiyès ki vin chèf operasyon Bagdad lan lè yo touye Drèt Filme? Kiyès? Jeneral Kiki. Eske w konn kiyès ki Jeneral Kiki a? Bon, anfèt, de nan kanaval Don Kato, e yo toujou ap di Jeneral Kiki se. Enben, Jeneral Kiki, se Dimitri Vob, non chèf, non gang Dimitri Vob, se Jeneral Kiki. Ok. Se misye ki te nan tèt operasyon Bagdad la. Kounye a, kiyès ki vin mete John Joël Joseph kandida Inite Verite pou le Sena? Dimitri Vob. E alye Preval. Dimitri Vorb. Avè ke Preval te nonmen nèg yo. Koulye a, kiyès ki jere kanpay John Joel Joseph? Félix Badio Joseph avèk Dimitri Vorb. Ok. Epi l vin senatè Lwès. Koulye a, lè l vin senatè Lwès, tout rezo gang Site Solèy la, ki te avèk Vorb, ki te avèk John Joel Joseph, ki te avèk tout nèg sa yo, yo vin tounen sekirite palemantè. Ya, donk, e sa ki biza, se ke, e, avan yo arete John Joel Joseph, nan moman peyi a ta pran dife, le prezidan te la, John Joel Joseph te fè deklarasyon sa, li te di konsa, e, menm jan yo te trene kadav prezidan, se konsa yo ap fè pou prezidan Jovenel Moïse, dat nan pale de 1804, fòk nou refon lòt 1804. A, entèvyou radyo Zenith lan. Efektivman. Epi, pi lwen l ap di w, Lis di gang yo, rejwenn mwen nan batay la, rejwenn nou pou nou batay kont Jovenel Moïse. E malè ansanm avèk yon polisye, malè ansanm avèk yon polisye ki atake yon bandi. Depi w tiye yon bandi, foto w gentan rive nan baz. Donk, pou ki sa m di konsa, lè w wè yon senatè fè yon deklarasyon konsa, paske, Se pou montre ke popilasyon an tou gon lese ale bò kote l paske yon nonm ki senatè de la repiblik ozetazini s on nèg demen maten ki ka vin prezidan lèzetazini se pa nenpòtreki donk pou yon nonm kanpe l dou konsa li resevwa lòd de depatman deta se pou montre ke palman an majorite se vakabon k ladan. E fò w konekte ke, fò w konekte pawòl ke l sot di la yo, ki vin rejwenn pawòl Vitelhomme yo, ki te di se ansanm nou te konn reyini. Paske Vitelhomme di w konsa ke li te konn reyini a John Joël Joseph, André Michel, Ricard Pierre, Ariel Henry pou planifye sa k t ap fèt yo. E pwoblèm ke Vitelhomme vin genyen se paske li te envesti pou nèg yo e nèg yo te pwomèt ke lè san fin koule, sa vle di lè yo fin touye prezidan an, yo ta pral separe avèk li kòb apozisyon leta. E se lè sa a, lè l pa jwenn sa l te bezwen yo ki fè l kòmanse goumen. E li di menm pandan l ap goumen a nèg yo, li an negosyasyon avèk yo, se sa yo ofri l la, l poko ka finalize, l pa dakò, li bezwen plis. Antouka, Donk, nou kapab konprann kòman nèg yo detui peyi a nan men nou, donk si nou menm nou pa fon sakrifis, pase ke menm nan listwa nou, pou ke batay Vètyè te fèt, se pa tout esklav ki te sou, ki te nan koloni an, menm longè dann, egzatteman ki te dakò ansanm avèk Desalin, ki te mete ansanm avèl. Non, kreyòl yo te toujou al denonse. Egzatteman, paske te toujou gen trèt. Men, lesansyèl, se ke ou pa ka konte sou sa, paske, jan ke m t ap di l dènyeman, li pi fasil pou n chanje Ayiti ke difisil. Li pi fasil pou ke peyi a pran yon lòt ray ansanm avèk nou ke l difisil. Donk, lesansyèl, se konsyans ke nou. Map di w franchman, ma sè, map leve men m anlè pandan map di sa, si pat gen dè Fouco nou pa tap la jounen jodi a. Nèg yo tap gentan tere tout bagay. Fò m felisite w. Vous êtes une grande dame. Merci beaucoup. Nap kontinye travay pase peyi a bezwen nou tout. Se nou tout ki pou mete men pase les Etats Unis ki sa li ye a. Se paske les Americains pran responsabilite yo anver peyi yo. Donk si nou menm nou reve yon lòt peyi, egzatèman, donk si nou menm nou reve yon lòt peyi, fòk ke depi jounen jodi a nou kòmanse batay. Si Desalin te panse l ta pral jwi lendepandans, si l te di ebyen apre lendepandans men ki sa m pral fè, men kòman m pral byen pyafe, men kòman m pral byen pase, nou te kapab toujou endepandan. Men bèl istwa sa nou genyen an, nou pa tap genyen l. E, pandan w di Desalin nan, Fouco, pandan w di Desalin nan, E se menm bagay la nèg yo gade. Nèg yo panse ke menm jan yo touye Desalin nan nou pat ka pale de Desalin pandan 50 an. Yo t al eseye fè sa dè le debi avèk asasina prezidan an. Paske nèg yo touye prezidan an e paske prezidan an di e ti pèp la eske l pap jwenn rès la. Efektivman. E koulye a nèg yo pat vle afè ke pèp la jwenn ti rès lan. Koulye a lè nèg yo fin touye prezidan an. Nèg yo gen yon pakèt kote ke yo fèmen, menm diskite ou pa ka diskite de asasina prezidan an. Non, pou ki kote ou ka pale? Lè w avèk eleman an men, lè w ap pale de nèg ki enplike nan touye prezidan an, nèg yo voye nèg vin mande w, o, kijan ou fè site non sa a? M di, o, absoliman, men kopi manda ke yo te voye bay nèg yo depi 9 jiyè. Ya pase yo de nèg ki kwè nan sezisman. Yap siprime, yap siprime dosye. Yap retire anpil dosye la. Ah yo panse Bertho tap ka elimine tout bagay. Erezman nou jwenn tout kopi, nou kenbe yo, nou sere yo. E goumen an fèt. Jounen jodi a, nou a la 25 èm minit, fò n kontinye goumen jiskaske match la fini. Swadizan André Michel te di lap mennen 5 a 0. Nou pral montre misye pa gen sapiens. Bon, antouka la a, bagay yo konti kòmanse chofe nan la repiblik e nap kontinye travay paske fòk nou jèn, fòk nou pèp ayisyen nou pran responsabilite nou. Plis pase 4 prezidan mouri deja e dènye kouk pou touye koukou a se 7 jiyè 2021 yo asasine yon lòt prezidan. Fòk ke nou konnen verite sou dosye a. E yo dwe nou la verite, nou dwe konnen sa k te pase. E fòk gen egzanp ki trase pou sa pa janm repete ankò. Men si nou tout fèmen bouch nou, nou pliye ke nou, nou pa pale, ebyen na di m kiyès k ap pale pou nou, kiyès k ap pran desizyon pou nou. Nou fèt pou nou viv tankou moun. Nou se sitwayen, nou gen dwa a ledikasyon, nou gen dwa a lasante, sipoze gen wout, sipoze gen elektrisite nan peyi a, nou sipoze jwenn sekirite 24 sou 24. Donk sa yo pa soti nan syèl tonbe ni se pa lapriyè w lapriyè pou yo. Donk jan m toujou di l pa bò isit. Santral kafou a ke prezidan an bati a li pare depi mwad jiyè 2021 pou nèg yo te fèl mache, nèg yo mete, Dimitri Vob mete ansyen anplwaye sou jenè a Erol Moroz e direktè edh pou ke jiskaprezan l pa mache. Dayè, premye entèvyou ke misye fè li disponib sou Nouvèlis, misye di l pran desizyon stratejik pou l pa bay kouran. Li fè menm bagay avèk izin Pòdepè ke prezidan Jovenel bati. Izin nan pare depi mwad jiyè 2021, li ta pral alimante tout komin, yo bloke l. Baraj Maryon an ke prezidan fin fè pou ede moun Nòdès, ou konn sa nèg yo fè pou montre w mechansite yo Fouco? Kle vàn baraj la, yo voye l Pòtoprens. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di lè gen lapli, si w pa gen kle a pou ouvri baraj la, l ap kraze tout enfrastrikti a. Se pou montre w jan yo mechan. Priz ke prezidan Jovenel Moïse te pran sou rivyè Masak, ke l te kòmanse bati. ki ta pral wouze 3 depatman jewografik, ogmante pwodiksyon agrikòl la, nèg yo, se zèb k ap pouse nan kannal la. E pou montre w mechanste nèg yo menm. Epoutan do gen minis, minis e agrikilti nan peyi sa. Antouka, nou konnen. Yo kraze 407 milya de goud an 19 mwa, pa gen yon grenn pwojè ki fèt nan peyi a. 407 milya de goud taks pèp la an 19 mwa, pa gen yon grenn pwojè ki fèt. Waww bagay yo difisil yo anpil men nou pap dekouraje pwiske se responsabilite nou fòn pran responsabilite nou a de men pou ke nou kontinye avanse donk mesye Stanley sou te gon dènye mo se ki sal tap ye pwiske fòk nou kontinye avanse ansanm avèk rès enfòmasyon yo. Enben, m ap felisite kouraj ou e m ap felisite kouraj pèp ayisyen an. E jodi a 14 fevriye, e nou make 2 gòl. E gon pakèt gòl ki rete pou nou make. E sou dosye jistis prezidan an, e sou dosye retounen peyi a nan lapè, nan la sekirite lòd konstitisyonèl, nou gen lòt gòl pou n al make sou Ariel. Paske avèk Ariel, pap gen eleksyon lib, ni onèt, ni demokratik nan peyi a. Donk, son match n ap kontinye jwe a nèg yo. e chak fwa nèg yo panse ke yo ka etenn limyè pou match la pa jwe, nou montre ke yo nan manti. Bondye beni w, kenbe la hein Fouco. Mèsi, Bondye beni w tou. Peyi a bezwen nou tout. Se te yon plezi. Epi Happy Valentine Day. Dakò, ou menm tou. Mèsi bokou. Vwala, medam, madmwazèl e mesye, nou t ap tande entèvansyon Stanley Lucas. Donk, jounen jodi a, ebyen FBI. Machann peyi yo rele w Ay manman y ap kite mafya wo Ras moun sal yo Blofè yo. Medam, madmwazèl e mesye, ebyen ensolit nou pou jounen jodi a nou konnen se la sen valanten, di chokola, de lamou, 14 fevriye pou 14 septanm, you understand? Mwen konnen m te deja resevwa bèf, poul, donk. pa de chocolat pou mwa men sa pa anpeche m gade vwazin ak vwazen an kap make love wi kap make love pèp ayisyen men m pa konnen sak pase vwazen an gad ti video sa ansanm. Oh waw Aah moun yo bèl moun yo bèl pèp ayisyen di yo bèl fò nou gen kouraj pou ke nou di yo bèl. Gad jan moun yo ap byen pase ti bo, ti tete. Ann kite sa la mèsi. A vin mete m sou sa la. Mèsi bokou. Mèsi pou sa va. Mèsi bokou. Nou mèt al distrè nou men sonje pwoteje tèt nou pase peyi a di. Pa koute chokola fè n ansent san ke nou pat prè. Frè se sè byen eme e byen map di ou nan lokalite Marodou ansanm avèk Robwa Djout. Nan dizyèm seksyon kominal komin Kafou, kèk sitwayen nou te kwaze ansanm ak yo pat mete dlo nan bouch yo pou yo temwanye ebyen yè 13 la nan ki sitiyasyon ap viv nan lokalite a. Donk yo fè konnen yo gen anpil pwoblèm e sitwayen yo deklare se chak lè gen eleksyon yo wè prezans otorite apresa yo pa janm wè yo ankò lè yo debake Bèt efè yo, fo pwomès. Pou plis detay, an nou tande kèk nan yo. Pou vi ke ou di ou ta renmen konnen sikonstans moun ki ap viv nan anviwònman an, se jan wè w kòmanse a. E gen tout kalite pwoblèm moun yo ap andire. Deja si w ap gade aze w wè pa gen wout. Pa gen wout, pa gen lopital, pa gen dlo, pa gen kouran. Tout pwoblèm sa yo, yo poze, men poko janm gen yon moun vrèman ki parèt, ki gade ka a, ki konstate l epi ki ta di y ap fè yon prizanchaj. E menm si ta gen youn ki ta vini, w ap wè yo nan peryòd eleksyon, lè gen eleksyon w ap wè yo vini. Yo vini, yo prezante ansanm avèk ou, yo di w men sa y ap fè, y ap di s, y ap dat. Men pa janm gen anyen k serye, pa janm gen anyen k mache. Sou mwen si wap voye je w pou gade nan zòn nan la wap wè pa gon poto ki plante ou wè zòn nan blanch men poutan zòn nan chaje moun kap viv ladan l. Alò selon ou menm jan w pale an se pa rapò avèk se lè gen eleksyon ebyen kandida yo vin prezante politik jeneral yo men lè konsa yo pa respekte pwomès yo? Sa egzakteman, si yo te respekte l m panse ou menm tou vin nan gade ou wè valè kantite pousyè w pran pou pandan wap desann nan la ou pa tap pran tout pousyè sa ou tap wè gen kote ki gen ti beton. Gen kote ou t ap wè gen ti moso asfat ki mete, ou t ap wè yon poto elektrik ki plante, ou t ap wè yon bagay kanmenm. Site pou nou non kèk nan pwomès jeneralman yo toujou fè nou a chak fwa yo vin la lè gen peryòd eleksyon. Lè yo vini dèfwa, yo toujou di ou konsa ke si tout fwa yo rive ranpòte eleksyon, Yap ede, yap vini avèk pwojè, yap kreye pwojè wout, yap vini, yap ba w kouran, si pa gen dlo, yo toujou fè nou, yo fè yon pakèt òf. Men si w ap gade zòn nan la, li pa gen yon sant sante, ou konprann? Li pa gen, li pa gen anyen nan zòn nan, zòn nan pa gen anyen ladann ditou. Sof ke, moun yo ki egziste la, se kòm sa. Paegzanp si nou ta gen yon mal tèt ki pran nou nan lannwit kòman nap fè pou nou jere sa? Ki kote ki pi pè nou lè nap pale de lopital pou nou ta ale? Ebyen si wap pale de lopital kounya la fò ta desann nan vil kafou a se nan vil kafou pou ta desann pou ta jwenn sak rele lopital la e pa bò isi si wap gade menm menm yon klinik pa genyen si m bò garanti pou ke yo ta fon konsta nan zòn nan. Menm yon klinik pa gen. Ok. Ti lekòl gen la e ti lekòl primè. Apa de kay frè yo ki gen yon gran kolèj. Men si nou gen maltèt, kòman nap fè? Maltèt enben si w gen yon maltèt, si ke tout fwa ou pa gen mwayen pou yo transfere w pou moun ki. Responsab ou ta transfere w anba nan vil kafou pou al pran swen. Sof anyway. Ou wè sa m deja di w? Ou rete la. Ou pale de edikasyon. E nòmalman si se a pye ou prale ou ta dwe fè inèdtan edmi w ap mache. Men si se ou sou gon veyikil anviwon 30 a 30 minit w ap deja rive. Kisa w ap mande leta nan sans sa? E sa m mande leta, leta pwomèt yo deja se ateri yo pa ateri. An tèm de lekòl, konbyen lekòl nou gen nan zòn nan? E pou lekòl, gen plizyè ti lekòl men ti lekòl ki genyen yo se ti lekòl primè yo ye. Pa gen ase lekòl segondè isi. Se yon zòn ofiramezi k ap konstwi, k ap e popilasyon an ap ogmante men pwoblèm yo toujou rete menm jan. Kòmsi moun yo vini, yo vin konstwi kay, y ap viv la men y ap viv avèk tout pwoblèm ki egziste. Ann pran egzanp, nou pa gen kouran, nou pa gen dlo potab, kèk kote la a, yon moun ka fòse l ak yon kamyon dlo, li prèske ak yon kamyon dlo la a, fò w gen, fò w gen 15 mil goud ki pi piti pou w achte yon kamyon dlo. Sa vle di, e menm dlo kamyon sa a, lè yo mete l nan yon basen, gen moun ki oblije itilize l menm pou l bwè. E pa gon kote nan zòn nan la ke ou ka jwenn dlo a sinon ke se achte yon kamyon dlo avèk dlo pa sachè k ap detwi anviwònman an. Sachè yo, w ap jwenn yo anpil paske moun yo oblije al achte sachè dlo pou yo ka konsome. Epi gen moun tou, m di w, dlo kamyon an se li l oblije bwè. Epi n ap viv ankò wout la, pousyè ap pote n ale tankou nan moman sa la a. Ou wè majorite moun mwen si a yo gripe. e lè pousyè a rantre nan nan paske anpil moto ap pase, machin ap pase bagay la vrèman difisil nan zòn nan la bon kouran menm nou menm sa se bagay lè w kanpe sou do mòn nan nou wè l anba nou wè limyè limen kèlke pa avèk kèk moun nan zòn nan la ki gen dwa fè efò l gen yon ti pano solè pou l eklere je l leswa epi Anyen ankò pou chaje yon telefòn oblije gen 15 20 goud pou chaje l. Sa vle di tout pwoblèm sa yo la men popilasyon an la li ap ogmante ojou le jou paske anpil moun sot lòt kote vin abite nan zòn nan. Men pa gen okenn prizanchaj ki fèt an tèm denfrastrikti. Konbyen kòb nou peye yon bokit dlo nan zòn nan? Yon bokit dlo w ap peye l jiska 20 25 goud. Gen kote l 20 goud, gen kote li 25 goud. Se konsa l ye. Pa egzanp, pou lopital, konbyen lopital ki gen nan zòn nan? Pou lopital menm menm, lopital menm fò w mache lwen anpil pou w jwenn lopital. Sinon ke nou gen yon sant de sante, yon sant de sante ki pa twò lwen nou la men ki gen yon sèvis redui. Sant de sante la w pral pran Sen Wòk men apre sa. Pa gen kote ankò. Pa gen kote. Si w gen yon pwoblèm, ou oblije desann Kafou, bò Kafou, ou wè, ou fèt ap konn kòman sitiyasyon an ye. Konbyen lekòl nou gen nan zòn nan la a? Pou lekòl, nou gen, nou gen plizyè ti lekòl, men pa gen, pa gen twò gran lekòl. Se lekòl ki rive nan nivo klas fondamantal. Nou gen lekòl e, lekòl sa a nou tou pre l la la, ki se, Orèb. Orèb. Mwen kwè ki rive yon nivo de setyèm oubyen uityèm ane si m pa twonpe. Aprè sa, nan klas ki pou pi devan yo, timoun nan oblije al anba. Aprè sa nou gen kay frè, gen anpil moun ki pa gen posiblite pou yo voye timoun yo la. Men si w ap mache nan zòn nan, w ap wè anpil timoun tout pa al lekòl. Pwoblèm, paske pa gen yon lekòl kominal ki pre la, pa gen yon lekòl kòmsi ki. E leta sponsorize ou ta di paran yo ka rale yon souf. Anpil timoun chita. Lè nou teni kont de tout pwoblèm sa yo ki genyen o nivo de lokalite sa, èske nou pa janm genyen de otorite kominal oubyen leta santral ki pase wè nou nan zòn nan? Bon, sa son bèl kesyon wi. Yo pase wè nou sèlman lè pral gen eleksyon, lè gen kanpay. E lè sa a. E nou jwenn kandida, nou jwenn moun sa yo, yo sonje zòn nan yo pratikman prèske. Men depi w pa nan peryòd sa yo, ou pa wè yo, ou pa wè yo. Ou pa pou wè moun moun sa pase yo, yo ta di y ap pran kal. Menm ti kòb lesiv la, m tou pran l m achte ti pèpè a m al degaje. M gen twa pitit, m pa gen youn ki al lekòl. Yo te kòmanse ale, yo pa ka ale ankò, men m pa gen kay. E kay manman m atyèlman m ap viv. M gen yon tèm pou m fè konstriksyon sou li. Di nou koman wap viv nan zòn sa, koman zòn sa ye? Zòn sa se zòn sou senwòk li ye. Pa gen, nou gen pwoblèm dlo, epi wout lan, lè w sot anba, sou poton ti chan wap peye nenpòt 50 dola moto nan lè li a, pou monte la nenpòt 100 dola tou pou vini pou al kote ou pral. Si nou ta malad, kòman nou jere sa? Nou bon. Malad pou ti klinik, nou pa gen klinik pou leswa. Nou gen yon klinik, yon sant de sante ki pi wo an la, li konn 8 è yo poko fonksyone. E si yo gentan pran yon nonb de moun, ou te mèt vini ou grav yo pap pran ankò. Nan yon jou, konbyen moun yo ka pran pa jou konsa, lopital sa a? Lopital sa a, depi yo rive 12 a 15 moun yo ka pran. Yo pran moun ankò? 20 moun tou. Fwa sou chans yo konn pran 20 moun. Konbyen tan ou pran pou ou sòti, an di nan mache pou ou vin la a? Pozisyon m konstwi sou li m tap kontan. Jodi a nou kontan pou nou resevwa yo nan zòn nan pou kapab konprann difikilte ke nap pase pa bò isit. E nou soti Maodou kote nou sot wè moun Dikini yo yap desann anpil e dlo donk poutan nou menm nan zòn nan nou pa patisipe l paske dlo a soti nan tinèl donk moun Maodou ta dwe gen aksè avèl avan l pran lari bon nou wè yap desann avèk li nou menm nou pa gen aspè nou pa genyen e patisipasyon pa nou ladan. Donk se rezon ki fè ke nou la, nou gen tiyo sa, donk nou tap eseye e kòmanse pou nou wè kòman nou te kapab bay moun nan zòn yo dlo. Donk nou te vle fè yon ekspertiz avan nou menm kòmanse dlo a. Nou te al lan Dinepa, epi Dinepa te di nou y ap vini, yo pa janm vini. Aprè kelke e rankont nou fè avè yo, yo vin pa janm vini ankò. Donk kounye a lè nou wè sa, se e nou vin pran yon chans. Nou di n ap. E chwazi yon kote nou fouye l. Malerezman nou chwazi yon kote nou fouye l men nou pa jwenn dlo a. Donk e nou gen pwoblèm kouran bò isit la. Nan tout pakou yo la, si nou mache n ap wè pa gen menm yon grenn poto ki kanpe. M pa bezwen di w pou n ta wè fil pase. Donk e n ap wè wout yo tou. Wout la e li enpratikab. Nou gen yon seri de elèv bò isit la lè y ap vini yo vin tou blanch lekòl la paske pousyè anvayi yo. Donk, pou pwoblèm dedikasyon, nou konnen sa a se yon bagay ki nasyonal, men nou menm pa bò isit nou fè yon jan, nou met lekòl nan zòn nan pou pèmèt ke timoun yo, yo menm, yo kapab gen aksè avèk moso de ledikasyon. Ki sa k fè finalman nou pa rive reyalize kesyon dlo a? Nou pa rive reyalize kesyon dlo a, se paske nou te manke espètiz nan dosye a. Donk, sa vle di, nou ta dwe gen, fè yon tès dabò pou nou wè ki kote dlo a sitiye, Donk lè sa, donk nou tap kapab di bon e nou konnen dlo a a prè de 15 mèt de pwofondè oubyen 30 mèt de pwofondè. Nou pat gen ekspètiz sa, se yon kote nou te chwazi, nou di bon puiske sa sanble tèt dlo te so, donk an nou fouye l la pito petèt nou ka jwenn. Malerezman nou pat jwenn dlo a. Nou pa jwenn dlo a, nou depanse, konbyen kòb ki depanse? Bon e gon gran kantite donk li enòm ki depanse donk ke nou pa ka bay chif la paske l vrèman enòm. Donk nou fè kòve a, m ka di yon kòve pou granmesi paske pa t gen ekspètiz nan dosye a asavwa DINEPA. Donk se yon moun ki t ap ba n yon kout men. Donk moun nan t ap ba n yon kout men. Moun yo fè prèske yon mwa la y ap fouye l avèk machin yo t ap fouye l. Donk se yon pi atezan n t ap fouye. Donk e wi vrè prèske yon mwa y ap y ap fouye l yo pa jwenn yo pa jwenn dlo a. Kòman nou wè prezans Leta nan lokalite sa a? Bon pou bò isit la nou kapab di Leta absan. Donk pa gen leta pou bò isit la, donk tout moun se yo menm ki oblije fè yon jan pou yo viv pou pwòp tèt pa yo. Donk imajine w yon kote pa gen kouran, pa gen dlo, donk ledikasyon se nou k ap fè yon jan pou nou wè si n a bay timoun yo mòso de ledikasyon. Donk ou wè leta li vrèman absan. Donk, lè n di, nou te ka di leta pa prezan, men nou wè l, m te kapab di, on ti kras. Men, nan jou, nan jou sa yo la, nou pa wè, nou pa wè leta ditou. Donk, sa vle di, se nou k fè tout sa nou kapab pou kont nou. Donk, san n pa gen asistans pèsòn. Donk, mwen menm, mwen la kòm on notab nan zòn nan k ap ede yo avanse nan kèk aktivite. Yon mesaj pou leta? Bon, nou swete ke Leta al kapab pran responsabilite l, donk lè w di w se Leta, donk ou gen monopòl pou w aji, donk lè w nou wè nan sitiyasyon, nan malsite ke moun yo ap viv pa bò isit, donk si e sèten Leta dwe pran responsabilite l. Humm! Ala traka pou lave kay tè! Lè yo bezwen w, yo konn ki kote w ye, men lè ou bezwen yo menm, ou pa fouti jwenn yo. Donk lè konsa, mè chèr konpatriyòt, veye yo, lè yo tounen ankò, lage chen dèyè yo. Lage chen dèyè yo, kouri dèyè yo. Lè yo vin ansanm avèk de twa ti mamit diri, kenbe yo, bat yo ansanm ak yo paske ou vo plis ke sa. Pa gen wout, pa gen dlo, moun yo nan mizè, chak lè eleksyon konnen yo egziste. Donk politisyen lakay, lè m di w yo se grenn gade pa dèyè, ou dwe panse se blag. Frèz e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Non peyi sa telman spesyal son bagay ekstraòdinè. Bandi Kanaran egzije 300 mil goud chak samdi pou sendika chofè yo e wout la ap libere. 300 mil goud. Trè spesyal son peyi konsa. Ou peye la polis pou l ba w sekirite, li pa janm ka ba w sekirite. Tout la sent jounen w ap peye la polis, li pa janm ka ba w sekirite. Le minis, premye minis, le direkte jene, w ap peye yo tout, yo pa janm ka ba w sekirite. Men kounye a la gang yo di w ap peye m tou pou m pa pètibe w. Hahaha Nou son peyi tèlman spesyal Yon bagay ekstraòdinè Epi nou tout ap rale 300 mil goud la chak samdi kolekte eh eh Pote bay papa Jeff nan kanara Ala traka pou lave kay tè eh eh Sonje m di nou Peyi pa fèt ansanm avèk moun ki lach. Ou mouri deja? Lè w mouri fò pa pè santi. Antouka, jan m toujou renmen di l pa bor isit, Ayiti diktati yo se lapèl dè zanti Ayiti demokrasi, la repiblik dè kòken sèl vòlè yo ka prete ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa a la pwochèn, bizou bizou one love.